Medam e mesye TV lakay Haïti.com nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa e nap pwofite di yon gran mèsi ak tout moun, tout sila yo, tout zanmi, konpatriyòt, tout moun kap sipòte Chanel sa ki pa janm lage nou ak menm plezi a menm kè kontan menm onè respè a nan non e donk revolisyon bwa kale a medam e mesye nou kontan avèk ou pou nou pote video sa pou ou jodia la donk bagay yo dejenere nan peyi a anpil moun pa ta espere ke mouvman bwa kale a li menm li pran fen sinon pral gen rèl kay makorèl paske Bandi yo pa pral rete gade konsa apa de tout bandi ki sot tonbe la a enben nap diw lapolis ki enben nan yon kout je yo te fè nan Canaan medam e mesye nou pa kache diw gen nèg ki tonbe wi gen anpil nèg ki tonbe e nèg yo pa leve nèg yo tonbe e nèg sa yo nou pap janm kwaze yo ankò nan vivan Paske lapolis mòtèlman blese yo nan baz Jeff kap dirije gwoup gang Kanaran medam e mesye, ebyen lapolis fè koze, lapolis frape fò, lapolis mete dlo nan zye Jeff ki li menm te sòti nan silans li kote li te lage yon odyo, ebyen misye tap pale pou l fè konnen l pral ede pèp la batay. Yon vòlè, yon asasen, yon kriminèl, kidnapè, vyolè, ebyen t fè konnen l pral ede pèp batay kont bandi alòske kisa w ye se yon bandi, ebyen se yonn nan rezon ki fè jodi a la pèp la dwe kale je yo, Nou pa dwe pran nan entimidasyon valpa sa yo, yon fason pou yo ka vin jwe nan tèt nou epi fè nou kanpe mouvman Bwa Kale a epi kounye a se yo menm ki pral pouse nou Bwa Kale. Donk sa a fòk nou fè trè atansyon paske nou pa dwe jwe sou sa e mobilizasyon sa li dwe kontinye, li dwe ale jiskobou jiskaske nou pa gen gang ki rete nan peyi a ankò kit li te Jenèf, kit li te 5 segond, kit li te nèg Ti Lapli yo, Krisla, Depi se gang ou ye nan peyi sa enben fok ou pran bwa kale a nou pral envite w gen detay tou enben gen polisye ki tonbe. Polisye sa pa tonbe nan bwa kale non men misye tonbe apa de neglijans li enben kote misye ta e pete bal sou yon moun e sa w tande a misye pat menm gen inifòm sou li antanke polisye e se la popilasyon pral anvayi misye enben nou gen videyo a videyo a vrèman trajik nou paka prezante li Ee paske son video tèt chaje, enben kote nèg yo rache polisye a, yo boule misye, son bagay tèt chaje, yon bagay terib, terib, terib donk ki pase nan Sen Lwi di Nò, e sa grav, sa grav nou pral envite w gen detay tou. E jodi a fòk nou di w, enben moun Laboul Tomasen yo fè rès E travay la, paske jodi a la rès sòlda Ti Makak yo, enben fòk nou do gen anviwon 7 a 8 ki yo menm pase anba moulen pèp la, pase anba dife, enben popilasyon an afè Ti Makak la yo derasinen sa nèt aprè lapolis, enben te fin balewouze baz Ti Makak, Ti Makak te pran bal misye mouri, enben rès sòlda sa yo. Popilasyon an pase yo anba dife nan Kanapevè, enben jodi a la pa gen kesyon Ti Makak ankò men sof ke frè Ti Makak la misye ankò vivan la a fòk nou fè trè atansyon paske misye pi kriminèl toujou selon sa nou genyen kòm enfòmasyon nou pral envite w gen detay n ap tounen. Kal popilasyon an. Se sa k fè mwen menm wè gen nèg k ap rele m la, yo prèske rele m papa Bwa Kale a la a wi. Pase Bwa Kale te fin mouri, se TT t resisite Bwa Kale. Se pandan m ap pale a Youli Destiné epi m di Bwa Kale a wi m tou kenbe l. Bwa kale a fè chimen l Bwa kale te fin mouri nèt Bwa kale fin mouri n resisite bwa kale wi Ebyen koute Moun kanapevè voye sinyal la epi nou pran l nou ramase l epi nou di ke mouvman sa li ka bay rezilta depi yo byen oryante l se pou yon lidè vre t pral oryante l paske ki lidè amwenke nan mitan pèp la. gon lidè ki son chèf de fil ki di men ki kote n prale jodi a se sa sèlman wi men si n pral tann pa egzanp son nèg ki ki nèg bon ann pran ann serye kiyès ou gen dwa di la bon nèg politik k ap pale wi fòk gen lidè ou menm pou sa w ap pran l kòm lidè w pa ayisyen ou menm m tande nèg politik k ap pale wi fòk gon lidè nan mou ok poukisa ou menm ou pa vin deklare tèt ou kòm lidè e pa ayisyen w ye sa w pè. Fò n pa fè sa. Pafwa sa yo se jisteman de eleman t kapab dekouraje sitwayen an. Paske gen yon konsta ke m fè ke w petèt ou pa wè ou menm 1. Tout chèf gang yo pale ansanm. Vitelòm pale. Tande byen Marianèl Lika. Vitelòm pale. Nan vwa Vitelòm misye panike. Ti lapli pale Nan vwa ti lapli misye panike misye trake misye gen problèm Map tande Jeff chèf gang kriminèl pale Nan vwa misye ou wè misye panike fòm moutre nèg sa yo tanzantan sou ekran. Map tande Jeff kap pale Jeff larose e misye ap dil rele Jeff gran bwa oubyen labwa oubyen lajwa misye rele Jeff larose se son vrè non asasen kriminèl de o ran se misye kap kòmande kanaran misye se alye 5 segond kap fè tout deblozay sa kap pase kanaran Jeff kriminèl sa ekoute m tande Jeff kap pale. Lè m fin tande misye, m wè misye panike on ne peut plus. Poukisa? M pa ka konprann ke ou a sòti Jeff lan? Se paske yè aprè midi, gen de twa gon patwouy polisyè, m pa bezwen di ki inite, ki atake plizyè nèg nan Onavil e gen nèg ki tonbe atè a. Yo tonbe, yo pa leve. Imaj yo sadik. Lapolis fin frape nèg yo, yo tonbe yo pa leve. Lefè ke yo tonbe yo pa leve, kounye a misye fon sòti jodi a. Kounye a kisa misye ap repete? E ou wè nèg yo, yo entèlijan. Avan yo vin fè sòti sa, yo voye yon seri de ti sòlda sou Facebook la vin fè pawòl sa pou yo wi. Eeh paske map gade anpil moun tou kap fèl wi. Moun ou pa ta panse wi. Sa vle di, yo voye sòlda vin fè yon ti lavaj men. Yo pa konprann. Jodi a la a wè bay sa a depi wè l nan lè sa a se e mwen sèlman peyi a branche. Sa di si wè bay la pa pale nan mwen nan lè sa a pa gen moun pap tande l non. E pa manti map ba ou. Sa di ke yo voye vin fon lavaj sou rezo yo sou kisa pou kisa ou konnen eben nèg ou se m te di n sa nèg kap di w o mouvman an se je 9 li ye paske yo pap atake je 9 se pawòl sa misye vin repete la a wi. Se pawòl sa Jeff Larose vin repete. Paske, kounye a misye di, wi de twa moun pran lari yo di w se pèp. Misye di bon, zye pèp la pran lari vre, jou pèp la pran lari li menm tou l ap pran lari pou l al ede. Ou wè sa yo, se divèsyon yo ye. E divèsyon an la plizyè nivo. S on fason pou kraponnen popilasyon an. pou kraze mouvman kap fèt la paske si n pran nan presyon nèg sa yo nou pap janm rive kote n vle rive a nou klè wi fò n klè sou sa wi si nou pran nan presyon vagabon sa yo nou pap janm rive kote n vle rive a paske jodi an li klè kote n vle rive an se atake nèg sa yo. Swa nou pran yo, nou remèt lapolis, oubyen lapolis tou fini ak istwa a. Gen moun k ap di wi nèg sa yo, yo ta renmen pou yo pran yo paske fò yo pale pou denonse, pou dat y ap denonse. Eben, si w pa gen radyo pou w tande, m pral fè w tande yon ti bagay talè. Paske mwen menm m wè tout bagay sa yo se divèsyon yo ye kounya lè w di m konsa wi fò yo arete nèg sa yo paske fòk yo pale kòmsi towo sa ti kab ou panse l pral pale an lè w arete vitelòm ou panse l pral pale lè w arete malandren sa t sou ekran la ki rele tchouko a la ki rele damas ou panse l pral pale an ou panse l pral pale gad on ti jenn gason. Kisa k pase dirèkteman pou polisye sa e m ap tou bay polisye yon ti konsèy. Misye mouri malerezman yè a, jèn polisye n ap gade sou ekran an ki avèk chemiz wouj la. Misye rele Emmanuel Derillier alyas Kiki. Misye gen sèlman 26 lane, jenn ti gason. Misye sòti nan 29 yèm pwomosyon polis la. Misye afekte nan direksyon depatmantal polis Nòdwès la. Misye mouri ayè anba kout wòch. Yo lapide misye aprè sa yo boule misye. M pral eksplike n sa k pase. Ou ka imajine ke nan moman sa a. Se moman popilasyon an bezwen polisye. Gen anpil polisye ki pa prudan. Pafwa m pa konn si se la jenès, paske konnen m se yon jenn ti gason l poko gen trantan. Pafwa kòm si nan jenn aj mesye yo gen yon jan yo reflechi. Gen yon jan yo konprann lavi. Men. Petèt, bon yo pap ka reflechi aprè men se fanmi yo ki pral kriye epi kap reflechi pou yo petèt. Kisak pase yè aprè midi nan komin Senlwi di Nò? Selon sa plizyè zanmi rapòte nou, enben. Polisye sa a ki se Emmanuel Derilien, premyèman, premye bagay ki rive misye te an sivil. Tande byen wi sa k pase a. Paske avan n lapide pèp la fò n konprann sa k pase a tou. Se pa yon rezon n ap jistifye misye byen mouri non. Men m pral esplike n sa k pase an, n ap konprann rezon an. Paske moun yo pa tap janm nan moman sa al asasine yon polisye konsa. Misye tan sivil. Epi misye tonbe nan yon altèkasyon avèk yon moun nan zòn nan. Gen moun ki di se ta yon chofè moto etc. Pandan misye nan diskisyon avèk zanmi an. epi malerezman yo pa rive antann yo. Se menm bagay sa ki pase avanyè nan Abraram, nan komin Sen Michèl, nan departeman dè Nip, kote polisye a tonbe aprè l fin tire avoka a. Sa di depi nèg yo gen zam yo pa ka metrize tèt yo, yo twò chèf. Pandan misye nan altèkasyon avèk moun nan, epi rapidman premye reflèks misye zam li rale. Yon polisye rale zam se dènye rekou e gen anpil nèg ki lach tou a mwen m pa renmen zam ou wè m te fè 2 kou dan karate sa vle di ke avan m kouri sou zam mèt la fò m gade si m pa ta pase a kèk pataswèl avan sa vle di m pa ta konprann yon nèg depi nèg la gen zam premye reflèks li e zam li rale majoritè nèg ki pote zam yo lach wi 99 pousan nèg ki pote zam yo lach Rod gen dwa pa dakò men se yon verite. Majorite nèg ki pote zam yo lach. Nenpòt ti bebe ap pale a nèg la wi epi l gentan rale zam. Ah mesye nou lach anpil. Ebyen pandan misye nan altèkasyon avèk zanmi an, premye reflèks li se zam li rale. Ok. Misye rale zam nan e lè l rale zam nan li pa rale l pou jwèt. Li pa rale l pou l tire anlè. misye rale l li tire sou moun nan k te anfas li a. E malerezman gen 2 moun ki blese par bal. E le fè ke misye yo pa wè badj sou misye kòm polisye, misye pa ta ni inifòm kòm polisye, misye te an sivil, pou moun ki nan zòn nan, yo panse se kèk bandi ki vin nan zòn nan k ap fè ravaj. Paske nan moman difisil konsa mesye dam, polisye yo, fò nou reflechi. Se pa moman pou w al nan rale zam paske w nan diskisyon a yon moun. E ou rale zam nan e pa presyon w bay, ou tire moun nan. Donk, malerezman, an reyaksyon moun yo lapide misye, yo rache misye, yo kraze l a kout wòch, epi yo mete dife sou li. Misye mouri kite yon timoun ki gen 6 lane, yon tifi. Donk. Lè m pale avèk plizyè sitwayen nan zòn nan, yo regrèt sa k pase a. Paske yo di yo pa t janm konnen se yon polisye, men tèlman yo wè misye vide bal sou moun yo avèk rapidite, yo panse misye se yon bandi li ye, yo pa t panse se polisye l te ye. Yo reyaji konsa. Se tris, men nou menm, m ba nou enfòmasyon an n ka reflechi sou sa k pase an. Donk m pa pral kouri lapide popilasyon moun nan Senlwidinò. paske sak pase a te ka rive nenpòt lòt kote mwen ap mande zanmim polisyem yo mesye nou konnen m renmen nou anpil tout sak bon grenn yo donk fòk nou reflechi avan n aji e nan sikonstans ke n ye la a ou pa ka rale zam pou nenpòt ti detay e premye ba dayè li konseye pou lenstan si w nan w zòn depi e pa nan zòn kòmsi ki trè ekspoze kòmsi toujou bat pou idantifye w omwen. Si w montre yon gason polisye w ye, oke. Ou pa ka annik rale zam paske w nan diskisyon avè l pou w vide bal sou li. Gade sa k pase par la suite. Ayayay, bagay yo trist, nou pèdi yon polisye ankò, mete sou kantite n pèdi deja. Malerezman, jèn polisye ventnevyèm, misye rele Emmanuel Derelien. Triste nouvèl, men se sa lavi. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Peyi Dayiti deja repetorye ant 5 a 7 bandi ki deja pèdi lavi yo, tankou nan komin Petyonvil, lokalite Jalouzi, e tankou nan depatman Nòdwès, kote ke o nivo Ti Bwa Dòm, kote ke popilasyon yo erije, yo erije de baryè, yo erije de gwoupman, de, nou kapab di. Kote ke enben moun pòdepè, moun nòdwès yo menm ak jan an la, se brigad yap monte kote ke yo anpeche pou bandi yo pa kite pòtoprens pou ale nan nòdwès, san konte plizyè lòt vil, plizyè lòt komin ankò enben e mou popilasyon yo ap gade la vijilans yo ap aplike la vijilans enben ankò yon fwa medam mesye mouvman ki ap kontinye ankò yon fwa sa se 9 jou aprè enben mouvman li menm li te stat chak jou bandi tonbe epi kounya la nou ka di deja. Plizyè bandi deja pèdi lavi yo, plizyè santèn de bandi deja pèdi lavi yo e yon mouvman ki pap kanpe daprè jan mwen bay laprès la paske pèp la fè chak jou yap mache pran bandi ankò yn fwa medam mesye nou ap di kanmenm ya ankò yn fwa ti espwa pou chak grenn moun ke yo menm ta espere yon Ayiti miyò donk nan ankò yn fwa nou konnen dyaspora a nan son ansanm yo apresye mouvman e chak grenn Ayisyen ki pa nan gang yo apresye mouvman menm si nou wè gen plizyè chèf de gang ki deja pale se chèf de gang ki apwouve. Andy, ki moutre dezakò yo gen avèk mouvman an, yon chèf gang tankou Vitelòm, tankou Ti Jeff Kanaran, tankou Ariel Henry tou, yo menm yo dezab, yo, yo pwouve dezakò ke yo gen avèk, eben, e mouvman Bwa Kale a, e nou wè la, chèf gang yo ki ap koumanse ap plenyen la pa rapò avèk mouvman Bwa Kale a ki an sanse ap rive sou yo ankò yon fwa san nou an kontini. Leonel, n ap rantre tou dwat nan kesyon jounalis Esaïe César. Enben, nou kapab di Esaïe César, ko-animatè emisyon Matin Débat, enben, ki te arete madi 2 me 2023, enben, se sa nouvèl la te rapòte nou. Enben, depi 2 me 2023, jounalis Esaïe César, te arete pa Direksyon Santral Polis Jidisyè. Ebyen nou konnen ke arete konfime pa Louko Dezi ankò yon fwa pa kolaboratè li nan emisyon Maten Deba. Ebyen nou kapab di arestasyon sa anpil moun konsidere l kòm yon anlèvman. Anpil moun konsidere l kòm yon anlèvman, lè n di anlèvman pa rapò avèk ki notoryete an palan de Jacques Lafontant genyen jiskaprezan Kisa Jacques Lafontant ap remèt nan tèt pakè a paske nou konnen CSPJ se pa Jacques ki di li pa rekonèt Jacques Lafontant antanke komisè gouvèman e menm tan e an menm tan tou nou konnen Jacques Lafontant li menm ankò ki pa sètifye nan sistèm jidisyè a anpil kesyon ap poze kòman fè Jacques Lafontant jwenn mwayen pou lap arete moun men anpil konsidere sa Anpil moun konsidere sa Anpil moun konsidere sa kòm yon ka anlèvman apre yon semèn ke peyi a pa gen kidnapin ladan paske lè w on nèg ou pa sètifye ou pa nan lajistis la ankò e tout moun ap mande demisyon w paske ou pa sètifye ou pa di pou w te nan tèt pakè a epi yo mande demisyon w ebyen ou jwenn mwayen w ap arete jounalis ebyen nou menm bò kote pa nou nan laprès la nou konsidere sa kòm yon anlèvman yon sekestrasyon ke gouvènman Ariel Henry a te fè la e Leonel Dumy. N ap pèmèt moun yo gade yon ekstrè videyo kote nou wè Ezayi Cesar ki t ap reyaji apre liberasyon l.